Joe Michel, ou konprann sa m sou la, epi premye minis lan Ariel Henry ap kraze peyi a, nou bezwen pou nèg sa yo ale pou pèp la pran yon souf, sa fè mwen mwen di mache Ari Gròs mwen menm pou m fout yon baton nan moun sa paske mache Salomon e lakay nèg yo m anvi fè l jodi a, mache Kwabosal e lakay yo pou pèp la fè l paske pèp la ap mouri grangou, nou pa kapab ankò, mwen m se gèrye, se Ari Gròs pou m mache m al jwenn kòchon trèlè André Michel la avèk bouzen makonnen trèlè Magali, ou konprann sa m mache. Michel Marconnet avèk Madam Laline fò gwoup kap kraze peyi dayiti nou fouti bouke sa fè pwovèb bèj a igwaze nan menl nou pral kale nèg sa pou nal fè mache kwabosal epi mache e salomon poun foute igwaz nan mounda yo paske pèp la paka manje timoun yo paka al lekòl ou konprann papa paka voye timoun lekòl e kòmsi tout moun nan grangou tout moun nan mizè e pwofèt bèj a igwaz nan manifestasyon pou nou di nou pral kade Michel Marjorie Michel fò gwoup Tande nan ensekite alimantè ak ensekite tout pwoblèm ekite o nivo de sèvo imen k ap fè somasyon, nou di fò pèp la pran distans li pa rapò a de politisyen abolotcho, de lounping k ap fè divèsyon sou kesyon dola. E li klè, rezilta sa se rezilta politik neyoliberal lane 86 yo ouvè vant mache a ki koz ekonomi a pran kou pou travay 60 pousan pou pale chak jou. Se rezon nou mande militan pwogresis Militan kap fè demache an mas e nou mouri ideoloji nou di fon kraze sistèm sa a, kraze leta sa a. E Ariel Henry avèk sdp pa ka rete gang yo. Gang yo ap prepare pou y al fè eleksyon pou Martelly pou y al ba l pouvwa ankò. Poutèt nou denonse anbasad amerikèn ki gen lyen ak gang yo, ki gen yo ak Innocent L. Edison Kidnapin. Jounen jodi a la. Nou pa ka peye kay nou pitit nou gen pwoblèm gen tout pwoblèm nèt fò nèg yo pa ap aji konsa. Jodi jodi a se konbyen kòb ou kapab fè gaz si wap foul moto konbyen kòb. M pa ka foul li. 250 dola ti galon atè. Nan pri yo vinn la. Ki al batay 350 dola. Atè w fè gaz? Atè. Men nou wè lapolis ap anvayi popilasyon a gaz avèk gaz lakrimojèn la wi. Nan men m ap oblije kouri paske yap tire a m ka viktim. Plen. Devan enstans ki konsène, gen pakè, gen òganizasyon k ap defann dwa moun, gen je klere, gen Pyè Esperyans. Jodi a, jounalis nan lari ki se katriyèm pouvwa. Jodi a, Frantz Elbe voye asasine nou. Nou motifye lapolis. Nou gen motifikasyon nan men nou. Enben jodi a, Ariel Henry avèk tout akolit li yo, André Michel, Majorie Michel voye asasine nou. Enben jodi a nou rive Delma bò Altagras la. Nèg yo estime nou pa gen dwa manifeste kont kidnapin, kont lavi chè, kont grangou, kont ensekirite. Jodi a tout lapolis la reyini idmo, simo yo tiye nou anba gaz. Nou di klè Nou menm, oganizasyon yo, nou mande lòk peyi a, nèg yo pa sipoze jwenn wout pou yo pase. Tout moun, achte manchèt pou nou kapab defann dwa nou. Andre Michel te di, koupe lari a, son avoka k pale. Men n ap di Onal, jounalis yo. Nou pa gen respè pou yo. Si nou wèm pale bouke, se kob gaz, nèg yo tire wote dom, nèg yo savonnen nou, e nap di tout lanmò ki fèt nan peyi a, kote Delma 38, nou wè kote yo te fè masak la e la Vladimir Chérubin voye bay gaz pou tire pèp la. Li pa posib. Batay la ap kontinye. Tout oganizasyon de baz yo, tout pati politik, diaspora. Se gang ak gang kap goumen popilasyon an si w bezwen w sekirite se ou ki pral met tèt ou deyò avèk manchèt avèk lach avèk katchaboukap avèk kout baton pase map di w yon bagay wè anndan lapolis la map di nou sa chak gen kò gang yo e lè m wè moun ap pale de bagay ti magali pèp la eseye swiv nou ou konn sak pase la chak kò nèg sa yo nan izo yo gon kò bandi ap ateri gade vye nèg yo jounalis yo al gade chak kote yon nèg yon bakòp izo pase ou wè Pandan yon jounen, pandan senkasi minit, yo desann yon monkash. Gade byen, kidnapin k ap fèt, ensekirite, lavi chè, gade byen kote yo sòti. Nèg sa yo, bagay bandi nan goumen an, sa nou di revolisyon li yo, li pa p bon pou yo paske y ap pase trelè siman, trelè sab, kamyon siri, kamyon diri, kamyon sik, trelè gaz paske lè yo pase yo, yon nèg ou lapolis pou popilasyon an pran kòb pou ap pase machandiz yo. 10 a 15 mil dola.